Yon ayisyen yon paspò Canada ap sanksyone vakabon an menm tan lap voye blende nan peyi dayiti. Frè se sè byeneme otorite kanadyèn yo anonse yè divès cha blende debake nan peyi dayiti pou kapab ranfòse kapasite lapolis pou yo arive mete sekirite andedan peyi a nou pral montre ou kèk imaj. Lèw pa respekte sa moun fè pa gen pyès moun tou kap respekte sa ou fè e ou pa fouti fè tou pwiske ou pa gen tan pou chita pou reflechi se zafè moun sèlman wap mache vòlè kote ou pral gen tan wa dim ebyen frèz e sè nan videyo sa a m pral esplike ou dènye aksyon gouvèneman Ariel la poze e m sezi wè minis edikasyon an ki se Nesmy Maniga ap patisipe nan konplo sa yo tou yo ap eseye efase Jovenel Moïse nan listwa. E m pa kache di ou pèp ayisyen, konpòtman sa a li montre ke li difisil pandan dènye moman yo la a pou jwenn yon entelektyèl ki kredib nan peyi Dayiti. Men malgre tout sa mesye yo ap fè, vole ponpe, sèke zo a Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sa pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont yè e kont sa ki se te Baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante Repons lan se lanmè Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen Choukbwa nan mitan lanmè Choukbwa nan mitan lanmè Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Efektivman, frè e sè byeneme, se zanmi pa w, Fouco. Jan ke n te anonse w pandan dènye moman yo la a, se yon Ayisyen, yon paspò, tout moun ap degaje yo pou wè kòman yo te kapab lage pye yo nan peyi Dayiti. E, m di nou yè, mwen kwaze ansanm avèk Ayiti sou wout nan Nò a, l ap, mwen kwaze ansanm avèk Ayiti sou wout Nò a, konsanm avèk, Ekstrè dachiv li pèp Ayisyen. Ayiti ansanm avèk tenb li nan men l, ki sa l pral fè? Li pral fè paspò l yon fason pou ke li kapab al pran repo lòt kote puiske sitiyasyon an difisil pou li pa bò lakay. Ebyen, fò m di w yè, otorite kanadyèn yo anonse divès blennde debake nan peyi Dayiti. Raple w, nan jou pase yo te vin avèk yon ekip, ebyen, yo vini ansanm avèk yon lòt ekip ankò. Gade imaj sa, donk ou kapab wè se yon avyon militè ki debake e gade dezyèm imaj sa se blende yo vini ansanm avèk yo donk nan jou pase yo raplew blende yo te pote yo genyen yo mete dife ladan yo bandi boule genyen yo ale nan operasyon avèk yo epi devan rèd bon sitiyasyon an ton ti jan konplike nou espere ebyen nouvo kagezon sa yo kapab itil yo kapab kontribye nan mete sekirite andedan peyi a. Frè se sè byeneme jan ke m te anonse w, lè w pa respekte sa moun fè, pyès moun pa fouti respekte sa w fè. E pi tou, ou pa fouti gen kapasite pou fè, pwiske se zafè moun w ap mache vòlè. Gade imaj sa ansanm avè m. Imaj sa a, pèp ayisyen, se yon lise teknik. Lise sila a, ki te kòmanse konstwi sou prezidan Jovenel Moise. E se lajan FNE ki fè li se sa. Nan dat ki te 9 janvye a, gouvèneman Ariel Henry, ki sa yo fè, yo t al inogire. Nan moman Claude Joseph te la apre asasina prezidan, Te gen desizyon ki te pran nan konsèy dè minis, yon fason pou lise sa a te pote non Jovenel Moïse. Ebyen, Sant Teknik e Pwofesyonèl Odette Roy Fombrun, sa se yon deklarasyon minis Nesmy Maniga fè m ap li pou ou, Li fè konnen, 8 lane aprè depo ak ekspoze motif pwojè lwa sou fòmasyon teknik ak pwofesyonèl nou te fè nan palman an, m sezi. Ebyen, 8 lane aprè, siyatè kontra konstriksyon sant fòmasyon teknik e pwofesyonèl Meyòt, 8 lane premye vizit mwen, sou sit chantye sa a, se te gwo soulajman pou nou. Ebyen, finalman, rezilta sa a epi gen privilèj pou m patisipe nan inogirasyon an. Ou kapab gade atravè tout diskou minis ledikasyon an ansanm avèk Premye minis Ariel Henry, yo youn pa bay kredi ansanm avèk Jovenel Moïse. Minis edikasyon an monte depi nan ziltik pou l di w 8 lane. Men, si Jovenel Moïse te pase, li te fè menm jan ansanm avèk nou, èske jounen jodi a, nou t ap kapab kanpe pou n al inogire? Jamè, ou pa t ap kapab. si l te reflechi menm jan ansanm avè w, paske l pa t ap konstwi. E nou pa konn konstwi. Li senp, nou pa konn konstwi, men moun ki konstwi, nou refize, ebyen, bay moun nan respè a di l chapo ba pou byen ou te fè pou la patri. Nou sonje dènyeman, pèp ayisyen m ap esplike nou se ke, ayisyen pa renmen moun ki entelijan. Ayisyen pa renmen moun ki entelijan. E se pa jounen jodi a jan de aksyon sa yo yo ap fèt. Si w pa respekte sa yon moun fè, kiyès ki pral respekte sa ou fè? E kilè tou pral gen tan pou chita pou ke w reflechi pou konstwi? pwiske se sa moun te fè depi 1900 jamè, se yo menm w ap mache depoze sele sou yo, se yo menm w ap mache vòlè. Se sou yo w ap mache pran frèm pou fè konprann ke w ap fè yon bagay tandiske ou pa p fè anyen. Kite m eksplike w yon bagay. An n pran pa egzanp ayewopò Tousen Louvèti ki te konstwi sou Franswa Divalye. Jounen jodi a pèp ayisyen, w ap gade eta èpòt, w ap gade eta wout ki bò kote èpòt, w ap gade eta anviwònman an, gon seri de ti kay gade non, do kay yo plen zèl tòl wouye. Nan epak Divalye frè m a sè m yo, nan zòn sa a pat gen kay gade non ti zèl tòl wouye, pat gen bagay konsa. pase se zòn èpòt, gade nou touris ap debake, ayewopò entènasyonal, gon fason pou zòn sa ye. Jounen jodi a ou kapab gade, depi lapli tonbe, ou pa fouti travèse al èpòt non pèp ayisyen. Kote ou pral pase? Kafou Rita, bon dlo monte disèt wotè. E non sèlman sa tou plen vye tou rego, Ou ka nan wout la wap desann se gade w gade ou tonbe nan yon tou w ale. Zòn, tande byen wi, yon zòn ki genyen èpòt entènasyonal yon peyi. Tout la sent jounen se tèt fè mal depi lapli fè tèk tèk, si w te laplèn tou ret laplèn. Si w te dèlma tou ret dèlma pa pase nan zòn sa. Kote pwogrè a? Kisa nou fè? 37 lane apre, ki sa nou konstwi? Ki sa k pase? Ayewopò a ki te pote non François Duvalier, pou montre ke Duvalier pa t fè anyen nan peyi a, pou montre son prezidan k t ap kraze zo, ki pa t itil anyen, se touye l t ap touye ansanm avèk dosye diktati l la, sa nou fè nou pat konstwi nou sèlman vini nou efase non flap nou mete yon lòt non sou li eske Toussaint Louverture te konstwi ayeropò nan peyi dayiti non l pat janm konstwi bagay konsa men sa nou fè nou chanje l nou mete yon lòt non yon fason pou timoun kap vin aprè yo pou yo pat konnen kisa entèl te fè kisa entèl te fè kisa entèl te fè. Ebyen m ap di w, lè ke se aksyon sa yo sèlman w ap mache poze nan sosyete a, ou vin tankou yon vye parazit, se sou moun pou w viv, ou s on parazit, ou pa moun, ou s on parazit pwiske se zafè moun w ap mache veye yon fason pou w kapab pran frem. Frè se sè byen eme bon kite m eksplike ou yon bagay. E ou menm ki gason, ou menm ki fanm tou, li enpòtan pou tande mesaj sa. Jenn fanm, jenn gason yo. Si ke ou an afè ansanm avèk on nèg, ou wè nèg sa, se tè l ap siveye, pa ret ansanm avè l, pa gen okenn pwogrè nou kapab fè. lèm diw se tè nèg lap siveye I pa janm deside al travay men lap tann kou manmanl ak papal mouri poul pran kay la I pa gen dwa janm konstwi kay nan lavil jamè ou mèt kwèm sam diw la pase otomatikman li transfòme tèt li an parazit an veye afè moun pa gen okenn pwogrè lap ka fè. Mwen sonje gon fanmi bò lakay pèp ayisyen. Gran paran yo te rete nan yon kay, kay la te fèt an bwa. Sa vle di, yo klise kay la, apre sa yo voye mason ladan. Kite m eksplike nou. Lè yo klise kay la, yo fin monte kay la nan nòmal, pa egzanp, yo met tout bwa kanpe etsetera, kantite chanm, epi kounye a la a, yo koupe bwa met atè, swa pye palmis, epi yo fann li tou piti pou ke yo kapab klise kay la. E lè kounye a la yo fin klise kay la, ki sa yo pral fè? Yo pral chèche ajil, ou yo chèche siman, ansanm avèk lacho, dèfwa yo pa menm itilize siman menm si yo pa gen lajan, yo itilize lacho pèp ayisyen pou ke yo fè mòtye ansanm avèk ajil la, tè wouj la pou yo voye nan kò kay la. Lè yo fin voye tè sa nan kò kay la, apre sa yo pase bwa ladan pou fèl pran fòm se kòm si son mi nòmal. E pi, apre yon tan, lè ke desanm pral rive, sa w tande a, pil la cho gade non yo blanchi kay lè yo fin blanchi kay gade non kay la mwa kay la nice granmoun yo kite rete nan kay sa ebyen yo te genyen yon sèl pitit gason pitit gason an pa janm fè progrè soti la rive la. li te gen yon chanm nan kay la, granmoun li te rete nan de. Li vin pran fanm pèp ayisyen, li rete nan menm bout kay la. Tande byen wi. Rete l rete nan bout kay la, li vin fè pitit, manman vin mouri, papa la, yo ap debat epi papa vin mouri, li vin rete nan kay la. Men pandan ke l rete nan kay la, sa k pase, pa bliye se yon kay ki fèt lontan, gen kèk mi k ap tonbe, Eske w la? Kounye a mi sa yo kòmanse tonbe pa bliye ou pat janm gen nan tèt ou pou w te fè kay. Son woulib w ap pran se bagay parazit w ap regle. Ebyen li pral kòmanse chèche bout twal pou l bare kote k tonbe a. Nan chèche bout twal pou bare kote k tonbe a, yon lòt bò pral tonbe pèp ayisyen. Donk, kòm li te timoun k ap leve nan kay la, kòm se andeyò pèp ayisyen, vwazinay rele apre l, rele apre l, rele apre l, vwazinay fè konnen fò y monte mi an, paseke talè la timoun nan ka anndan, li pran kout lè. Ebyen frèz e sè, misye pral sanble wòch, li monte bò mi tonbe yo. Men pa gon, kay la pa kraze kòmsi pou l refè kay la nèt, li pa t gen pwojè sa, li pa t gen janm, li pa t janm gen lide pou l fè kay. Ebyen frè se sè byeneme l ap monte, l ap monte, l ap monte la, misye vin mouri, madanm vin mouri, li vin gon pitit gason, ansanm avèk de pitit fi, medam yo vin marye, yo ale lakay yo, ebyen pitit gason an, stil toujou rete nan vye kay la. Misye ki rete nan vye kay la, li vin gen madanm a pitit anndan vye bout kay la. Aktyèlman la, pitit li gen, gade non gen gwo jènjan k ap kouri senk sizan toujou nan lakou a toujou. Èske ou konprann? Donk, si ke depi byenavan pa t gon efò k fèt, pa panse jenerasyon k ap vini an pral gon efò k ap fèt. Si ke w pa respekte sa lòt la te fè, Kòman pou yon lòt pral respekte sa w fè? Medam, matmwazèl e mesye. Depi sou wa Henri Christophe. Tonbe nan demokrasi pèp ayisyen. Di m ki bèl bilding ki fèt, gade non, nou kapab pran l kòm referans nan peyi Dayiti. Gen plis lajan ki pase nan peyi a. Gen plis ong ki rantre. Nou fè plis gagòt. Ki sa k konstwi? Konbyen bon bon lekòl nou genyen k kanpe? de 1804 a no jou, bon bon lekòl ki gen renome nasyonal e entènasyonal. Konbyen bon grenn lopital nou genyen nan peyi Dayiti? Lopital pou ke lòt nasyon kapab soti lakay yo tou debake vini nan peyi Dayiti piske nou bay yon bon sèvis nan sante. ban m ti limyè. Nou te kapab pa genyen sistèm sante ki high level lakay nou men, nou di e byen sekirite a gade non bagay serye. Zewo sekirite. Nou te kapab pa t genyen dosye sekirite men nou di gade dosye touris la nou jere l byen. M ap gade eta ayewopò entènasyonal la pèp ayisyen nan janvye franchman dlo manke soti nan jem. Donk, frèz e sè byeneme ou kapab konprann, lè ke gen yon moun ki te fè, kèlke swa pwoblèm ou te gen ansanm avèl, ou pa respekte zèv li, ou pa fouti gen kapasite pou menm ou konstwi, paseke ou chita wap tann tou pare, e se lè sa ou pral pi lèd toujou, pandan wap eseye gade kòman ou te kapab pase trè sou lòt la. Gouvènman sila a gen 2 zan nan peyi Dayiti. Nan jou pase yo, lè ke gaz la tap monte, minis planifikasyon an te fè konnen gaz la ki monte, yo pa sibvansyone l ankò, se pou yo kapab konstwi lekòl, se pou yo kapab konstwi wout. Konbyen kilomèt wout ki fèt sou gouvènman Ariel la? Pèp Ayisyen banm ti limyè. Konbyen lekòl ki konstwi silvouplè? Pèp ayisyen ban m ti limyè. Bidjè ap monte, bidjè ap monte sou monte. Ki sa ki fèt nan peyi a? Ki amenajman ki fèt nan enstitisyon? Ban m ti limyè ede m konprann. Eske bidjè a kòmsi se leve? jwenn lajan nap manje chak mwa nap depanse men pa janm gen anyen ki fèt pa gon tranch wout pa gon twonson wout ki fèt lopital jeneral rat ap kouri ladan lap tonbe kòmsi pa janm gen yon ekip ki di bon fò nal fè mentnans nan lopital la pa janm gen anyen ki fèt frèzisè byeneme mpa konn siw fè remak sa. Anpil fwa pou yon bagay fèt nan yon bwat leta nan peyi dayiti, son òganizasyon entènasyonal wi ki vin fèl. Se yon òganizasyon entènasyonal ki toujou kanpe l fèl. Byen ke lèl vini l di lap fèl poutan se nenpòt konbyen milyon ki depanse sou do nou ankò. Epi aprè lè l fin fè l, w ap gade minis sante, minis agoch, minis adwat vini, wi mèsi pou kolaborasyon an, n ap kontinye kolabore, pèp ayisyen di w mèsi. Men m ta renmen konnen lajan yo ap di tan pou tèl ministè, konbyen milyon pou tèl ministè, konbyen milyon pou tèl ministè chak ane, kisa lajan sa fè, ki kote l fè? Paske li depanse. Kisa ou fè ansanm ak li? Medam, matmwazèl e mesye, li enpòtan wi jounen jodi a pou nou mande rapò. Fòk nou jwenn rapò de lajan k ap depanse nan peyi a. Se youn nan bagay ki te fè m te di nou nan jou pase yo, Ayiti pa gen ekonomis. Ekonomis k ap panse kantite nou depanse kantite nou rantre, e kòman yo ka pwopoze yon fason pou n kapab depanse mwens, pou nou konsome lokal, gen de bagay nou pa bezwen al achte yo. Vini ansanm avèk yon seri de plan. Men m remake nan peyi Dayiti, majorite ekonomis nou yo, se lè enflasyon ap monte ou wè yo la, se lè dola ameriken ap pete gagann yo la, epi kou l ap desann yo vin yo di w li pap rete la l ap remonte ankò. Men pa janm gon solisyon. Jounen jodi a ou bezwen nenpòt san konbyen goud pèp ayisyen pou achte yon dola ameriken. Pou achte yon dola ameriken. Etandiske. Avan asasina Jovenel Moise, dola a te pou 70 a 80 goud. Li te nan entèval sa. E nan epòk la ou kapab wè kòman nèg t ap rele anmwey lavi chè, anmwey ensekirite, anmwey biskèt pèp la ap pete, jounen jodi a eksplike m èske pa gen pèp biskèt la ap pete. Eske pa gen pèp biskèt la ap pete menm moun ki tap rele anmweyy biskèt pèp la ap pete a se menm yo menm ki nan gouvènman m sezi wè kòman popilasyon an ap pran yon ti yon mamit diri gade nou yo mete l nan 3 sachè ba li pou l ap manje se pou sa w te konn al nan manifestasyon an se pou sa w konn ap kraze krache sou zèv lòt. Non pèp ayisyen, ou vo plis ke sa. M remake nan peyi dayiti nou touye leta, nou touye leta pandan nou pa menm panse ke se nou menm ankò ki leta a. Nou fini ansanm avèk leta, nou touye l, nou rache l met on kote. Nou panse se zòt ki leta poutan se nou k leta, nou refize pran responsabilite nou. Donk, ou menm kap leve timoun jodi a, kèlkeswa pwoblèm ou te gen ansanm avèk yon konfrè, yon konsè, ansanm avèk vwazen, vwazin, pa janm sispann eksplike timoun nan ki byen vwazin sa a te fè pou kominote a. Pa krache sou zèv moun. Pa chanje l. Entèl te patisipe nan yon pwojè pou te mete l la a, kèlkeswa pwoblèm ou te vin gen ansanm avè l pi devan. remèsye l pou sa l te fè. Sa ap ankouraje l avanse si ke l toujou vivan. E moun k ap tande yo tou, y ap wè, menm si ou gen ti mezantant ansanm avèk moun nan, men hèn nan, gade nou met sa de kote quand il s'agit de peyi. Moun nan te fon byen pou peyi a, l te fon byen pou kominote a, se pou m respekte sa. Konsa tou, moun ap respekte sa m fè. e lè konsa tou map vole pi wo paske m pap gen moun map mete sou kè m se bagay ki tris wi pèp ayisyen pou w konnen se entèl ki te fon bagay men w leve yon gwo wòch ou mete sou kè w gade nan wap pase sou kote pou di ou pa rekonèt ke se entèl ki te fè tèl bagay ou pa vle bal kredi ou pa vle bal respè pou sal te fè a. ebyen wòch sa ou mete sou kè w la, ou pa fouti avanse ansanm avè l. Ou p ap ka avanse pase pa gen espas ou vin lou pèp ayisyen, nou gen twòp hèn, nou vin lou nou pa ka leve pye nou, nou pa ka soti la rive la. Pase nou tèlman kenbe moun sou kè nou, nou vin lou tèt nou vin chaje, nou p ap ka avanse. Se pa paske m te gen pwoblèm ansanm avèk tèl prezidan, si l konstwi yon bèl wout nan peyi a pou m pa felisite l. M ka toujou gen pwoblèm ansanm avèk mòd de politik l ap mennen an, men kant il saji de fè byen pou peyi a, se pou m bat bravo pou li. Se pou ke mwen bat bravo pou li. Gon lekòl ki konstwi, malgre l asasine, se pou m di, se paske prezidan an te gen kouraj, Se paske l te vle yon Ayiti miyò demen. Se paske l t ap panse pou jenerasyon k ap vini an. Malgre tou, ebyen l te pran angajman, li te konstui sa. Se paske l te gen volonte, l te deside pou ke peyi sa ale vè lavan. Se paske li te wè jenerasyon k ap vini an yo merite yon pi bon edikasyon. Ebyen, li te pran angajman pou ke li te kole blòk. Li te pran angajman pou ke li te peye konpayi a. E malgre li fin asasine, ou kapab wè ke lekòl la kontinye konstwi. E frèz e sè byeneme, se youn nan bagay ki fè wè nou depanse lajan pase sa m pa konnen. Akoz de hèn pou pase trè sou sa youn te fè pou montre l pa t anyen, nou toujou ap nan rekòmanse. Nou pase tout vi nou n ap rekòmanse. Pase se pa m nan k pou bon pa lòt la pa ka bon. Li pa ka fèt konsa, n ap toujou an reta. Si ke mwen te vini, prezidan entèl te kòmanse konstwi yon plaza, li te kòmanse konstwi yon mache, li te kòmanse konstwi yon inivèsite, yon ayewopò. Se pou peyi a. Se pèp la l pral itil. Kite mele m ansanm avè prezidan. Donk, avan ke prezidan desann, se pou l ban mwen rapò. Si tout fwa li poko banm rapò se pou m al chèche l se pou m trennen l lajistis pou l vin banm rapò konbyen kòb pwojè sa tap fèt konbyen k gentan depanse e konbyen k rete kòman w te fè jwenn lajan an e kounya la pèp ayisyen pa bliye depi 5 blòk kole nan peyi dayiti li vo konbyen milyon èske nou kab depanse èske nou kab jete lajan pasi pala non li pap bon pou nou se fini nap fini plis. 3 blòk kole nan peyi dayiti wi, ou tande 25 milyon li koute. On wòch poze nan peyi dayiti, nenpòt 4 milyon te gentan depanse pou grenn wòch la. Atò son grenn wòch yo depoze pèp ayisyen, poz premyè pyè, tande byen. Li gentan koute 3, 4 milyon de dola. Eske m ka ap gaspiye? Eske m ka kite pyès a yon kote epi m al poze yon lòt tandiske te gen youn ki te deja kòmanse? M pa ka ap jete lajan konsa. Li pa fè sans. Donk, lè m vini, yon odit fèt, epi sa w tande a, mwen mande eksplikasyon, mwen mande rapò, m al jwenn konpayi ki te kòmanse a, mwen gade ki dil ki te fèt, Si ke m wè li twò chè gade non m revize kontra m di bagay la paka fèt konsa twòp gagòt. Si nou paka fè l konsa tou ebyen bat dèyè nou m ap chèche yon lòt ekip ki pou fè l. Èske w konprann? M ap chèche yon lòt ekip ki pou fè l. Paske fòk sa avanse. E pandan ke m al chèche lòt ekip ki pou fè l la, 5 blòk ki te kòmanse kole a, m gade nan ki eta yo ye, epi sa w tande a, mwen relanse pwojè a. Sa vle di mwen fè kontinwite. Mwen fè kontinwite a, m avanse ansanm avèk pwojè a. E lè batiman sa fin konstwi, lè wout sa fin fèt, lè inivèsite sa fin fèt, se pou m envite lòt prezidan an pou l vin gade kòman l ye. Pase li pa t gen tan fini sou li, se pou l vin gade kisa m fè tou mwen menm. Epi nan diskou m, M remèsye tout moun, m remèsye prezidan pase m pa t konn ki kote l te soti avèk pwojè sa ka rive se fimen l te sot fimen l pa t ap regle anyen epi l di m deside fè sa men kanmenm se t on bon ide pou lapatri. Mwen di l mèsi paske l te vin ansanm avèk ide a, li te poze premye pyè la ebyen nou menm n ap kontinye malgre diferans ke nou genyen. E medam matmwazèl e mesye se sa yo ki fèt nan gran peyi yo. An n pran pa egzanp pwojè Biden vin ansanm avè l pandan dènye moman yo la a, 30 mil imigran chak mwa k ap soti nan 4 peyi. Dosye sa la a depi sou administrasyon Trump. Ou ka pa t konn sa. Dosye sa la a depi sou administrasyon Trump. Ebyen, Biden vini pèp ayisyen, li fè kontinwite a. Se moun sa yo k ap fè peyi. Men toutotan ou kanpe Lòt la te kòmanse fè. W ap eseye pase trè sou li. W ap di entèl pa ladan, entèl pa ladan, entèl pa ladan. Se fini w ap fini paske ou menm sèl pou kont ou, ou pa ka soti la rive la. Fò nou batay pou ke nou gon fòs kolektif ki puisan. Nou pa ka ap batay pou gade nou, se nou menm ki sèl mèt eseye, se mwen k ap fè sesi, se mwen k ap fè sela, li pa bon. E se youn nan bagay ki fè w wè peyi a rive nan sa l ye la pèp ayisyen. Paske gon ekip moun ki nan peyi a, ki wè ke gouvènman ap fè fay, ki wè gouvènman an pa kapab, men olye yo ede gouvènman an pou l avanse, Olye yo ede l avèk yon seri de pwojè li vin ansanm avè li vini ansanm ak yo k ap bon pou peyi a, yo prefere al fè kolòn ansanm avèk yon ekip lòt tèt pete k ap manifeste, ki pa gen okenn plan, ki pa gen oken pwojè, ki pa gen okenn objektif pase se yon ekip bann chenpanze, se yon ekip bann boukliye sistèm yo ye, yo prefere al mete ansanm avèk moun sa yo pou ede kraze, pou ede destabilize. Epi, kou ke gouvènman sa tèlman pran frap li menm, li pa ka kanpe ankò, bon, li pral bese lè bra, lè lòt ekip la monte, ou wè bagay la vin pi mal. Kòman ou te ka konprann pou nou t ap manifeste nan jou pase yo kont lavichè, epi jounen jodi a, Bagay la gade non depase lè bòn m pa wè nou ankò. Men kote santiman nou pèp ayisyen. Nou tap manifeste nan jou pase yo kont dola ki monte. Men jounen jodi a, dola ap pèse li depase limit. Men kot pou ki chanjman w tap batay vre? Pou ki sa w te konn al nan manifestasyon vre? Ede m konprann, eske se peye w te konn peye w, jounen jodi a gade non wap jwi lajan w pase m pa wè w. Ou t ap manifeste pou gaz pa t monte. Jounen jodi a, galon gaz la vann 570 goud. Ou kare gòje w, ou glòt, ou vale l, ou pran l nan pri sa. Men nan jou pase ou pa t vle l monte non, sa k te pase w? Ban m ti limyè, èske se fimen w te sot fimen ki fè ou te fou nan larepiblik ou gaye anba raje a, ou te san konprann gade non, w ap pèse w prale. Eske w konprann pèp ayisyen? Gon seri de moun ki la, menm si yo wè bagay la gade non, kannòt la pral chavire. Yo prefere Ayiti koule olye pou yo ede moun k ap gouvène bato a sove peyi a. Yo prefere fè sa. Ebyen jounen jodi a, se menm moun sa yo ki nan peyi a. Peyi a ap fini pi plis, l ap plonje de jou an jou nan twou, yo menm yo pa ka leve l paske yo te kite l desann rive kote l rive la a. E ou kapab wè pèp ayisyen, se menm moun 1987 yo jiskaprezan ki la. Se retire pye pa ou ban m met pye pa m, opozisyon jodi, pouvwa demen. Donk, ki chanjman nou kapab espere ansanm avèk moun sa yo? Eksplike m, ban m ti limyè. Tou sa, se paske nou pa respekte sa yon lòt fè. E, frè se sè byeneme gade byen, Prezidan Jovenel Moïse tap konstwi divès izin asfalt nan peyi a. Nan ki nivo yo ye? Eske yo operasyonèl? M ta renmen poze minis travay la kesyon sa. Nan ki nivo yo ye? Konbyen kilomèt wout ki fèt soti jiyè 2021 pou rive janvye 2023, pèp ayisyen? Konbyen kilomèt wout ki fèt? Kanal irigasyon ki t ap konstwi sou rivyè Masak pou awoze plèn Nò a, pou peyi a kapab gen manje ki te deja kòmanse pèp ayisyen sou prezidan Jovenel Moïse. M ta renmen poze gouvèneman Ariel la kesyon sa, nan ki nivo nou ye? Lè w tande ou pa prè pou fè kontinwite nan lide w ap batay pou efase yon lòt nan listwa, ebyen San ke w pa prete atansyon avèk sa, w ap efase tèt ou nan listwa tou, pase si ou te kontinye, omwen yo ta di, Se entèl wi k te kontinye fè tèl bagay. E lè ke w te jwenn youn ki te prèske fini, ou chwazi pase penti sou li. Epi ou bat kòlèt ou. Ou pa menm remèsye moun ki te genyen volonte k t avanse ansanm avèk dosye a pou te fè l rive la. Ebyen m pa kache di ou, w ap efase tèt ou tou. paske w pa gen kapasite pou reflechi. Donk medam, matmwazèl e mesye, avan w leve w al tire wòch nan lari a, avan menm ou leve w al batay, avan w aksepte mache dèyè yon nonm ki di w li pral fè manifestasyon pou chanjman, monchè, reflechi tande, pou menm jan zo a kole nan gòj mesye yo, Efektivman medam matmwazèl e mesye zo a koke nan gòj yo. Ensolit nou pou jounen jodi a jan w ap gade videyo sa. Oh! Oh! Oh non e ekspedisyon yo fè dèyè yo, ekspedisyon yo fè dèyè yo. Machin manke pase sou yo pèp ayisyen. He a la traka papa, non sa se ekspedisyon yo fè dèyè ti mesye yo. Medam matmwazèl se mesye pandan sou wout nou nal tonbe sou levanjil sa ayayay gen bondye ann tande ansanm nan. Moun nan vin nan jèn li kite yon nèg nan kay li kisa nèg la ye pou li li pa maril non li plase avèl kretyen pa plase se chen k plase e koulèv ki plase mabouya k plase mabouya w ye. Letènèl bay fi yo 10 dwèt se pou nèg la foun on bat nan dwèt li. Menm si w wè nèg la gen kòb mabouya li ye mabouya ravèt pinèz kretyen san dan legliz ou antre epi gon pakèt fig byen cho sòk ou paka tann ou paka tann nèg la vin bouzen pou plas avè l e si pandan w kouche dèyè do l la jezi vini sa w fè. Oh non ou pa renmen sa map di a fèm kado Dat machwè yo, dat figi yo, y ap fè manje, y ap fè diri madan gougous, nèg yo plase, dat machwè yo, gade kote m sa sèk! E kretyen w ye, e moun sove w ye. Ou bay nèg la, nèg la yon mesye marye l ye, alò paske l te ba w mil dola pou fè fèt, ki pak ou manje lakay ou? Pito yon moun manje yon ti diri blan, yon ti sòs pwa senp. Ou manje l ak sendespri. Elè se kretyen w ye nenpòt manje pa ka desann nan fyèl ou. Nan sa kap repete legliz e bagay tèt chaje. Ou te ka konprann on mesye marye gen madanm ni ki fè sezaryèn lap mache sou pwent pye pou lal grate pye bèl sè l. Vòlò, visye, mèsenè, gad eta w. Letènèl ap jije w pou sa. Ou legliz wap vin mande Bondye mirak. Bon konbyen se lesbienne ou ye la bib di bagay sa yo se abomination yo ye. Jèn fi ou pa vle marye vyèj ankò pa gen vèjinite anndan legliz tout moun se lage kò yo nan ben yo moun nan te mete pastèl yo lap grate dwèt fi nou pa gen krent pou Bondye. Rantre an vou menm e egzamine vou nasyon san pudè. Gade konsyans ou non jèn gason e renmen w renmen e fiyanse w fiyanse ou poko marye. Sal chache nan otèl ak jèn fi sa. Ou ageye lè yo preche w levanjil ou pa vle repanti kòman w konprann jèn fi anndan legliz ka fè avòteman se yon bagay kri li ye. Chwazise la mizerikòd de Dye ou le jijman. Kisa w vle? M pa bezwen konn kilè w tonbe men leve. Frè e sè byeneme, levanjil la anpil. Map kite w ansanm avèk mesaj sa a ou a medite sou li pandan tout jounen an. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal! Ann gad videyo sa ansanm. Bon, gade kote moun yo rete epi yo ap batay. Ou kwè se koze? Ann gade. E la pou ou wè kot kot kòripsyon an rive a wi. Gade kote moun yo rete mezanmi. epi kounya la pou yap rete a vle di 2 fanm eeyy gade kay la wi bondye papa alè pou yon vye nèg wi yap batay la. Mezanmi mezanmi gade kabann nan bondye ki koze sa. Eske w aliye kote kòripsyon sa rive nan peyi mesye? Gade kote moun yo rete gade yap kout pwen kout pye yo ap batay. Sa kwa listwa? Hey! Hey! Bagay yo anpil wi. Mwen gen de de moun wè kap batay pèp ayisyen wè poukisa. Men gade kote moun yo rete yo ap batay pou garson. Ala traka pou lave kay tè. Antouka, jan m toujou renmen di l pa bor isit, Ayiti diktatur la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi sè la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki viv rave ra ki mou ra kaka ra. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwar a la pwochèn. Bizou bizou one love.